Bonswa bonswa bonswa tout moun e nap resevwa Tislor Edouard Tislor bonswa. Bonswa mèt Gary kijan w ye? Mwen anfòm. Ok Tislor sak mennen w nan Scoop jodia? Bon rezon k mennen m nan Scoop jodia se yon rezon byen detèmine pa rapò a senatè Kedlaire Augustin mèt Gary pou listwa e pou laverite m fè 2 zan kanpay avèk Senatè Kedlaire. Machin mwen boule nan kanpay Senatè Kedlaire, Prezidan Jovenel. Lè Prezidan an vin monte, Kedlaire antre isi ansanm avè m. Sa vle di, nan ki depatman ou t ap fè kanpay la? Nòdwès. Nòdwès. Epi, mwen ap fonksyone avèk Kedlaire pandan dezan. li pranm kòm chofèl. Tande, Senatè ou te chofè Senatè Kedlè Ogisten. Pandan m chofè Senatè Kedlè Ogisten pandan 2 zan li pa peye m. Men, Mèt Gari pou listwa e pou laverite, m gen Minis Kader, Ajenò Kader, m gen Wilson Laleau, m gen Doktè Agabis ki toujou kenbe m. nan kapital la. Sa vle di yo toujou ba w ti kòb. Ede m Men m plis renmen Kedlè pase tèt mwen M pa wè mwen menm ki pral gen pwoblèm avèk Kedlè E pandansetan Mèt Gari Kedlè fè m konfyans pase tèt li M konn tout aktivite Kedlè. Ou pral pale m de aktivite yo talè Ou pral pale m de tout aktivite yo talè Kouman misye pa peye w la? Èske w te anplwaye? Bon! Kedlè anplwayè m nan biwo l, se pa nan Sena. Li genyen. Biwo patikilye l. Biwo patikilye l. Ki bò biwo a ye? Biwo Kedlè, li pa gen biwo, sof ke li pa gen biwo Pòtoprens. Li kreye yon biwo fiktif. Li kreye yon biwo. Fiktif. Yeah. Men li di ou se manm. Manm biwo a, epi li pran yon neve l ki rele Jeff Augustin, li mete l kòm kòdonatè. Biwo sa ki pa egziste a. Ki pa egziste a. Ok. e ke pandan li mete Jeff Augustin kòm kowòdonatè l, kounye a pandan lè 12 mas yo maltrete Kedlaire Piblen an, 12 mas, lè yo te di yo pran l nan kidnapin nan, kounye a Kedlaire antre Etazini, li kite mwen menm avèk Jeff ap siveye kay la. kay li. Kay li. Men chèk kòdonatè a son chèk global yo bay senatè Kedlaire. Men li fè l sou non neve l. Kouman neve a rele? Jeff Augustin. Jeff Augustin. Sa vle di, si gen 15 moun, si gen 20 moun, yo fè yon sèl chèk. Yon sèl chèk. Men kiyès enstitisyon ki fè chèk sa? Sena? La, le Sena ki fè l. Ki fè chèk sa. Sela vle di ke chèk sa Sena remèt. Jeff li. Jeff li. Piske Kedlaire pa t la. Non, menm lè Kedlaire te la. Se Jeff ki resevwa l. Sela vle di ke chèk sa a se yon chèk yon moun, e senatè yo toujou chèche yon moun de konfyans ke l ba li l. Tout senatè genyen l. Wi. Kounye a, chèk sa a, yo pa ka fè ti pil gwo pil pou y ap peye chak moun. Yo fè chèk la global. Global. Epi se. Y al chanje l. Y al chanje l. Sekretè a. Pou yo baw kòb paw. Pou yo baw kòb paw. Sekretè a vini li pran nif ou, li pran bagay fòw sinye, li peye w. Men ou pa anplwaye palman ou pa anplwaye biwo Kedlè. Tout fwa jodi a Kedlè vle voye w ale, li ka voye w ale san difikilte. San difikilte epi li menm lap kenbe kòb la. Lap kenbe kòb la. Dènye bagay ki soulve m, m kòmanse ap revòlte avèk Kedlè, m di Kedlè m pa ka gen yon ekip. m soti nan Nòdwès avan ke mwen vini Pòtoprens, m tap travay avèk Jovenel nan kouran Senlwi di Nò. Konnya, m di Kedlè foul fon jan poul nome m e Kedlè pa gen opsyon nome moun kap travay ansanm avè l. Non, lè l nome w la, chak la pral vin dirèkteman sou ou. Konnya, kisa a Kedlè gen pou fè? Patnè a pran kòb la neve la pran kòb la li tiye neve a. Ah pa fè sa. Oh Gary mèt Gary ti snoy Edouard kap pale ui. Se pa premye fwa m asime responsablite m wi. M asime responsablite m devan prezidan Martelly a Senlwi Dinò wi. Kote m kenbe men jij Edène, m delege depatmantal Majistra a m di se vòlè ou ye. Tann mwen, tann mwen, tann mwen. Sak. De Gaulle, w bay dlo? Non, se tout bon. E, non, non, ou mèt rete De Gaulle. Magloire, di Sylvie pou yon ti dlo pou mwen, pote pou mwen. Ki sa w sot di m la? Mwen di w konsa, Jeff Augustin ki se neve Kedlè Augustin, Kedlè manje l pou kòb, kòb palman, kòb biwo a, e tiye l. Kilè misye mouri la lò? Misye ka misye mouri kè misye ka gen on on 3 4 mwa depi l mouri. Pase li pran kòb la. Li pran kòb la. Men kijan ou fè konn se li menm ki tiye l? Nan fanmiy lan. Nan fanmiy lan. Sa fè Kedlè mal viv. Mèt Gaba m eksplike w on bagay Kedlè Augustin. M a ka fè 2 zan chofè Kedlè. Kedlè ap ekri tèks. epi l siyen notis non Edwa sou li, li pibliye l sou Facebook. Egzanp lan klè. Sa vle di misye konn, li konn fè w pran responsablite pou li? Pran responsablite. Sa m ap di a, tout moun Nòdwès konnen l. Gen yon gwoup nèg ki ami de Jovenel Pòdepè, Makeli Tassy Daremon, jwenn mwen nan 19 la, rele m ban m enspektè. Jeneral Dignité, Pòdepè, m pa pran l pou tèt Kedlè. Senatè Louis Onondieu fè Josué rele m, mete m jesyonè ès anndan palman, 50 mil goud m refize l paske m rete fidèl a Kedlè. Kòman w ka konprann, kòman w pa ka konprann, Mèt Garry, Kedlè konnen m konn tout bagay sa yo. Dènye bagay Kedlè fè ankò pou kanaval la, mwen menm avèk yon enspektè rele enspektè Kalix. Kanaval Jovenel te fè a. Kanaval Jovenel sot fè a. Pòdepè? Pòdepè. M al mennen Kedlè lakay prezidan avèk enspektè Kalix. Kedlè antre de men vid. Li soti avèk yon valiz. Ketler banm mil dola pou mal nan kanaval la. E pandan ketler banm mil dola i bay se pa menm m pa vle pranl i bay yon patnè BDN ki rele Franco banm mil dola. Epi mal kay ketler m di ketler sa pa posib m konn jovenel anvw E bay serye map di w. M konn Jovenel anvan w. 107 pwen 7 FM stereo. Ou pa ka pran mil dola ke w ban mwen e ou pral wè mesaj Kedlè voye ban mwen yo sou telefòn mwen. Non, pa gen pwoblèm. Gade yo, w'a li yo. Wi. Ou mèt li yo. Mèt Gary, dènye bagay Kedlè fè ankò, Kedlè gen yon fi nan BNC, mwen menm avèk dezyèm segretè, se pa Berothy non. Berthier sak tap fè ki pale toutan nan ginen wi. Wi sak te di ginen wi ba li te vin isi a tou li te vin fè yon entèvyou son dezyèm. Wi yon dezyèm sekretè sekretè a kedlè revoke sekretè a pou 5000 goud kòman kedlè rele dam nan k la bank lan chak chèk se dam nan ki voye mwen menm avèk sekretè a al chanje chèk la gaye dam nan chanje. Konnya dam nan nan lo yo konbyen nou te nou tal pran 5 milyon de goud dam nan pran 5 mil dola ladann lal pran 5 milyon non 500 mil goud 500 mil goud 500 mil goud dam nan pran 5 5 mil dola ladann nan pa lo kedlè rele dam nan ki nan jouska prezan si dcpj ap fè travay li m mete tèt mwen a la dispozisyon. dcpj pou moun ti. Bay dcpj enfomasyon paske peyi sa fok gen moun serye k fel se kedlè paka vis prezidan sena poul volè chek remi emanyel remi i nome i mete emanyel remi konsiltan la primati i bay on mwa Konsiltan laprimati. Konsiltan laprimati. Emmanuel Remy. Li ba l on mwa. On mwa. Epi l di yo pa peye l rès la. Donk misye ale. Sa vle di wi misye pa gen lèt. An lè te mete l konsiltan l pa t al travay. Se non an l bay. Non an l bay. Li bay yon lèt. Pou yon chèk ka soti sou non l. Wi. Li bay on sèl mwa. Li bay yon patnè ankò yo rele Carl Filias ki reprezante nan depatman Pòdepè. I bay on mwa rezime patwon w lan, Kedlè Ogisten. Kijan w ap rezime l pou peyi a? Bon, sa m ap rezime pou Kedlè Ogisten, Kedlè pa dwe fèt alevwa pou l ap viv. Rezon, s on dezonorasyon pou tout moun k al lekòl. Son dezonorasyon pou tout moun kal lekol. E kedlè pèmèt ke Yon moun ki leve nan fanmi de bon moun signe Augustin fò pata kite pitit ou renmen avèk sinyati sa. Marco e Garry kedlè di I pa dwem. Mon ti Jean. Li sa la pou mwen silvouplè. Sa Kedlè. Je m pa bon non. Je m pa bon tou. Kedlè Augustin k ekri m sa. M pa jwenn linèt. Yeah. Li l pou mwen. Ki tan. Sa pa gen lontan mwen ba ou mil dola. Lotre jou ou di ou pa ka peye lekol pitit ou. Mwen ba ou 2000 dola anko. Avanyè lè ou fin voye mesaj lan ou dako sou group la yo di ou pa nan ekip mwen anko. Ou voye mesaj pou di se wont ou wont mande m anko paske ou te banm 2000 dola lot jou. Ou menm dim ou wont mande m 400 dola ankò la menm pou la menm jodi a ankò ou vini ou di jodi a si minis lan vle nome w li ka fè tout sak nesesè pou ou mwen byen kontan lap nome w strateji ou a mache men ou pa bezwen ap fè ti jwèt sa yo kòm se djòb mwen ba ou nan sena yo ba ou yon djòb tou Se pa sa pa deranje m ditou. Men ou konnen ou p ap lage 2 ou p ap ka gen 2 chèk nan leta. Kanpe la pou mwen mèt Gab. Di popilasyon an pou mwen oubyen Kedlè Ogisten prezante ki kilè l peye m. M pa ka gen 2 chèk nan leta, di kilè l ban m chèk pa l la. M poko wè kote l pran chèk la. Anben mwen m gen sousi chèk m touche nan ministè edikasyon nasyonal. Yo peye w? Yo peye m. Di ke kounye a Kedlè kounye a pral prezante m kòm m pa ka genyen 2 chèk nan leta lòt chèk la pou se poukisa l kenbe li pa ban mwen l An se kenbe l kenbe l kenbe l kenbe l M konprann kenbe l kenbe l Donk ou kenbe Kedlè tou M kenbe Kedlè tou Pase banm di w yon bagay fòk Kedlè te vòlè chèk pa m yo pou m te konn ki moun Kedlè te ye Men malgré toutan ap di l vòlè chèk yo pa m kwè. Non, gon bagay pou konprann, gon bagay pou konprann. Si kenlè tap pran 10 ans prizon la justice tap banm 1 ans tou pou koupab. Paske ou te okouran. Pase m te okouran de seri de bagay. Misye fè anpil bagay. Wouuyy. Kedlè envante, ki se kedlè k pwodwi malvèsasyon monchè, pou sa kedlè fè monchè. Si malvèsasyon gen non se senatè kedlè ki envante mo a. Kisa w ap mande pou yo fè misye la? Bon. Se pa mwen kap mande se sosyete a ki pou mete misye mizapa kedlè pa gon stati sosyal poul tap pale nan non pèp la nan non peyi a paske si kedlè mwen menm pa vin defann pou kidnapin kedlè sa se li menm avèk vil m pa vin defann lajan lot moun yo y volè mwen m vin defann 2 zan travay mwen kedlè fèm travay y pa peye Wap mande touche? Map mande touche si kedlè estime ke m travay y pa peye m y panse se lanmò l ka ban mwen menm zonbi map kontinye batè avèl paske m son anmèdan menm nan lanmò Sa vle di viv ketnè. Bon si misye tiye Jeff Augustin. Koman? Nan la tiye Jeff Augustin. Non bon. Ou sem mon chè. Non frè e neve l. Se bay serye map di. Neve li wi. E bay serye map di w. Non men wap mouri tou mon chè. Non non non okontrè. Sim te fè silans m tap mouri deja. Peyi a konnen kedlè. Kounya banm abòde w lòt kesyon. Eske w pa panse sa w fè a ou trayi kedlè? M pa trayi kedlè. Koman moun trayi moun? Kedlè trayi m? I fem travay I pa pem eske yo pa palman pa peyel. Palman peyel. E met ga Koman w tap konprann ke Jodia ou kenbem nan bous ou kisa w tap pre ki premye mo w tap di. Wap volem menn. Non on jenn gason tankou fò ta chache travay pou fè bon m chache travay kedlè pa peyem an nou serye kedlè pa peyem. Wap dim off the record reprezantan kedlaire nodwes la. Koman? Wap dim le w fin fe emisyon wa dim non moun nan. Non wi. Apre emisyon wa dim non moun nan. M pap di moun nan. M pap di non moun nan. Pa gen pwoblem ok. Mwen konprann m pap janm di w non moun nan. Ok. E banm di w yon bagay. Sa map di a si val te vle mèt val te ka di w sa. Se pa kòm divize avèk kedlaire m te di Val men kisa kedlè fè lap fèm fè kont ou menm mande val ti badou sa. Val te konnen? Val te konnen mdi val sa. Mwen avèk val te nan 19 la ansanm nou te konn ap pale anpil nou leswa bagay ou konprann mandel. Men kilè ou vin kwè ke sa misye wap fè a lap induire en erreur? Kilè? Bon se apati de chèk mwen al pran. Sa vle di ke si m wè mwen menm k ap defann misye, menm lè l koupab, menm lè l gen rezon, m tou prèt pou m defann l. Kedlè m wè se echèk mwen l pran. Bon, ban m di w yon bagay, an n ale pi lwen. Sa vle di m konsidere w kòm yon moun, gwoup nèg, nou tout la, nou te nan yon sitiyasyon. E Kedlè te gen dwa. pa mande n tiye m, men si misye te mande sa, ou gen dwa pa fè sa, men te gen dwa gen nan gwoup nèg yo ki te ka tiye m pou yon bagay ke m pa konnen. Eske w reflechi kounye a konbyen moun yo tiye, konbyen moun yo endwi an erè pou yon bagay ke moun nan pa konnen? Eske w reflechi pou wè? Edgar, vas-y, di mwen. Kedlè pa gen moun nan ekip li ki ka menm bay moun on kout pwen pou li. Ou tande? Bon garanti sa. Tèlman l mal boule. Bon, kòman w ta konprann Bòn k ap travay kay Kedlè kite l? On moun k ap travay, Bòn k ap travay kay Kedlè pou kite l? Gade, al gade chen kay Kedlè kou wè si pi w wè ki si chen kay on malere pi gra pase kay Kedlè. Mwen serye m ap di w. Kisa w di la? M tal pote 3 kès mozayik. 3 kès mozayik m tal pote. Konnya lè map pete kòk avèk Kedlè sou gwoup i bay yon sèten Jonathan petit homme kopi chèk la lage sou gwoup. Senp san eksplikasyon. Eben m bezwen pou dcpj rele ke ni mwen ni Kedlè pou mande chèk 25 mil goud Kedlè te lage sou chèk la pou m di ki kote, ki, ki, E 3 kès mozaik m t pote pou li yo? Non, li pa 3 kès mozaik. Mozaik yo te ye monchè. De wè m di w. Ou atè vire pou mwen. Ou mèt konkli pou kont ou. Bon, m ap di tout moun Nòdwès k ap tande m, k ap gade m la. Sa kap pase jodi a se pa li m ta vle men kòm senatè Kedlaire pa respekte tèt li sak fè sa rive la. Petèt moun pòtoprens de nouvo de sa map pale a men nou tout konnen l deja. E mwen m di Kedlaire Augustin li pap janm alèz nan vi l lè chak wal sonje Tisnoy Edouard fè travay 2 zan l pa peye l. Ou son vis prezidan asanble nasyonal Kedlaire. M ta renmen konnen senatè Kedlaire ki mòd konpòteman w ki sa w ap kite kòm eritaj pou s inik ti fi w ke w genyen an. Kedlaire soti nan Bewoti malgre mwen menm ti snon Edwa t al Kedlaire fè aranjman avèk Romanes Pou n al defann kedlè nan mega e jounalis la. Jounalis romanes sa m di. Li fè yon aranjman. Aranjman. Non non lè w di aranjman sa sa vle di. Sa aranjman planifikasyon pa telefòn epi ke romanes envite m vin menm jan ke ou envite m sa ke volontè ke m la m pral di w louko dezi ankò tout sou tout yon ekip nèg peyi a bezwen konnen yo lè y ap pale nan radyo. Sak soti nan bouch yo a se pa nan kè yo soti, on nèg m te gen respè pou li tankou Louko Dezi, m gon voice m voye bay Louko sou tande l. Bon nan nan pale de bagay sa kite Konya m nan afè Louko a an ale. M al defann Kedlè devan devan nan radyo mega, Romanes te nan palman kòm jounalis l avèk Kedlè byen Kedlè fè aranjman avèk Wendyy fèl pou nou menm pou nou pale ki Wendyy pa m pa konn Wendyy ni an blan ni an nwa Wendyy ap rele m sou telefèn map entèvyouwe map bay map bay map bay tèks Kedlè ekri Apwòch nan Apwòch i fè nan tèks yo moun ki konnen m Senlwi yo konnen m pa fè dwa epi non m sinye Tisnon Edwa sinye ki ekri tèks sa pibliye sou Facebook epi se m pa menm konnen se apre i fin pibliye Tisnon Edwa asime tèl bagay m pran l avèk de bra pou m fè l jodi a pou m fè dezan travay pou Kedlè pa peye m e se paske moun Paske nodwès pa pwodwi jan de moun sa yo. Gade Eddy Bastien etanke senatè. Wi Eddy Bastien. An depi de tout sa w konnen ka repwoche Beauplan. Wi Beauplan. Beauplan pap desann ni osi ba konsa pou kite on ti chofè machin. Pou vòlè chèk pou kedlè vis prezidan sena vòlè chèk on ti malere. Darine gen 2 pitit a linivèsite. Jodi a map diw sa jodi a. Pierre esperance fè babekyou bandi. Kijan explike. Pierre esperance fè babekyou bandi. Si babekyou te nan la polis lal fon sèvis epi nou di se masak li fè nou vle aretel initil li devni bandi. Jodi a kedlè dwe konnen Inivèsite la fèm bandi kont li menm. M pa yon bandi kont la nasyon ni sosyete a. Men Kedlè dwe m 2 zan travay, m gen 2 pitit, youn nan fakilte medsin. Konbyen kòb pa mwa li te gen pou l peye w? 17 mil goud. 17 mil. 17 mil goud. Ok. Jodi a m ap retounen lakay mwen Nòdwès. May di Kedlè n ap ay fè politik m ap bandi. Wè m di sa la! Bon, e si l tiye w? Ki ka tiye kouzen. Kouman kouzen an rele? Jeff Augustin. Jeff Augustin. Li ka tiye Jeff paske Jeff vole l. M ka benyen Kedlè avèk lwil paske Kedlè vole m. Paske Kedlè se youn nan moun ki pa ka vis prezidan sena pou Kedlè vole di jou avan chat mawon. Kedlè pa fè valè peyi a. I pa m di w Kedlè pa fè valè moun Nòdwès. Jan de pwodui sa yo moun Nòdwès pa konn genyen yo, pa konn ofri moun yo. Nan Nòdwès lè w gen move tit, si yo pa fè w pati pou kreke manje w nan kannte, yo tiye w. An n tounen sou kidnapin nan. Lè kidnapin nan fin fèt, epi tout moun ap pale de sa, kouman l fè vin sou nonm? Bon, Sa Kedlè aprann nou. Lè w fin lage twit la, li rele nou a dizè nou al lakay li. Dizè diswa. Dizè nan maten. Nan maten. Kedlè di, Men kisa ke Gari Pyè Pòl touche pou l avili l. M touche nan men kiyès li di? Nan men Matin Moyiz, premyè dam nan. Premyè dam nan. Donk sa vle di Kedlè te gen yon pwoblèm avèk Matin? Li gen yon pwoblèm. Bon, nou, bon m ap di, nou menm, konbyen nèg ki te la? Mwen menm, Franco, Adson, Makerol, tout yon ekip. Tout ekip te la. Ya. E, men misye pa bay mo dòd, tiye m. Non, eh eh. Men misye di, se mwen k responsab. Misye, bon m an m di w bagay, Ketla pa mechan. Li vòlè men li pa mechan. Mh, se yon chat. Misye, anpl li depase chat monchè. Men li pa mechan. Li pa mechan. Men misye di. Misye responsabilize m nan bagay lap pase. Sos eeh misye rann ou responsab petèt li pat ka achte konsyans ou konprann bon banm poze yon kesyon Gary kedlè fè dwa konstitisyonèl kedwa son kedlè son gwo avoka wi vis prezidan sena m tande kedlè nan radyo kap mande jistis pou prezidan jovenel yo asasine tandiske lapolis kale kedlè bak li mete men mete epye sou lestomak kedlè ogisten li pa janm mande pou rapò a soti senatè an fonksyon vis prezidan sena peyi a bezwen konn sa ki rezon ki fè kedlè paka mande rapò a. Sa vle di ou di anviwònman se asasen ak dlo ak dilè dwòg sèlman ki nan anviwònman misye? Se pa sam di. Kisa ou te di? Mwen di ou konsa. Siw site non moun. Non moun. Yap gade anviwònman kedlè Yap wè Gedler ki moun li ye. Gee. Ou konn sak fè ou paka di baay sa. Babekyou se konn bagay. Attention gen bagay si dcpj tap fè travay li yo ta dwe relem gen nèg ki pè dcpj mwen m pa pèl m son nèg ki dwat ki klè ou wè telefòn pam nan Marco se Gary se la m kenbe Gedler Telefòn ni, li di w telefòn ni aprè yo fin bat li nan kidnapin pi blen an, li di ke telefòn ni sou ekout, li pa pale avèk moun pou li pale sou telefòn, se sou telefòn mwen pale. Epi kounya okenn de misye la menm? A men kounya, telefòn mwen kounya, lè ke gen jistis. Wap remèt. Map remèt dcpj l. Pase kesyon imilite palmantè a fòk yo etire l. Iminite, iminite. Fòk yo retire l. Pou yo ka pran misye a pati. Se pa, se pou yo ka pran Kedlaire. Pou yo ka pran Kedlaire. M pa ka konprann kòman Kedlaire fè gen gwo gòj nan Pòtoprens epi lè l rive nan Nòdwès se tèt bese l ap mache. Devan kiyès? Devan popilasyon an. Èske w te konnen gon patnè Li bay Jeff on chèk San pwovizyon Se pa pwovizyon li pa signe dèyè l Li fè konbyen tan Se mwen k pran chèk la kay kot Kedlè M di Kedlè sa pa posib S on senatè ke w ye Konbyen kòb la te 4 mil dola k te rete Se mwen k pote Ou pa konnen menn on lòt machin la Li gen 8 mil dola ayisyen Li dwe Jeff kouta sa gen menm 6 mwa Kòman w ka konprann ke pou gon senatè de la repiblik pou kite non lap drive non peyi konsa alè konnya banm banm poze yon kesyon Garry wi ti lapli m pap fè ti lapli non m pap fè piblisite pou yo ti lapli ka wi ti lapli ti lapli ka ti lapli ka gang paske li pap travay li pat al lekòl kedlè senatè pou lap vòlè sak pi vòlè kedlè avèk ti lapli izo kedlè ogisten. Konnen ki gen tout franchiz. Bon sak pi bèl ankò a. Ban mwen. Kedlè non kay vivi michel mèt kay la ap fè isye mete e kay kedlè deyò bay kedlè deyò al chache enfòmasyon sou sa paske misye pa vle peye paske li pa vle peye li antre nan kay la san fini Gary kòman w ka konprann pou m pa t fistre, al gade sou dezan Kedlè fon kay. Reginald Boulos pa gen kay sa. Ale pible, a ale Vivi Michel, w ap wè kay senatè Kedlè ki soti anba yon mòn ki prèske tounen Latou Efèl. Al gade kay Kedlè, Kedlè Augustin. Si m ta mande w rezime patwon w lan, Kedlè Ogisten, ki jan w ap rezime l pou peyi a? Bon, sa m ap rezime pou Kedlè Ogisten, Kedlè pa dwe fèt alevwa pou l ap viv. Rezon, se yon dezonorasyon pou tout moun k al lekòl. Son dezonorasyon pou tout moun kal lekol. E kedlè pèmèt ke Yon moun ki leve nan fanmi de bon moun signe Augustin fò pata kite pitit ou renmen avèk sinyati sa. Marco e Garry kedlè di I pa dwem. Mon ti Jean. Li sa la pou mwen silvouplè. Sa Kedlè. Je m pa bon non. Je m pa bon tou. Kedlè Augustin k ekri m sa. M pa jwenn linèt. Yeah. Li l pou mwen. Ahh ki tan. Sa pa gen lontan mwen ba ou mil dola. Lotre jou ou di ou pa ka peye lekol pitit ou. Mwen ba ou 2000 dola anko. Avan yè lè w fin voye mesaj lan ou dako sou group la yo di ou pa nan ekip mwen anko. Ou voye mesaj pou w di se wont ou wont mande m anko paske ou te banm 2000 dola lot jou. Ou menm dim ou wont mande m 400 dola ankò la menm pou la menm jodia ankò ou vini ou di jodia si minis lan vle nomew li ka fè tout sak nesesè pou ou mwen byen kontan lap nomew strateji ou a mache men ou pa bezwen ap fè ti jwèt sa yo kòm se djòb mwen ba ou nan sena yo ba ou yon djòb tou Se pa sa pa deranje m ditou. Men ou konnen ou p ap lage 2 ou p ap ka gen 2 chèk nan leta. Kanpe la pou mwen mèt Gab. Di popilasyon an pou mwen oubyen Kedlè Ogisten prezante ki kilè y peye m. M pa ka gen 2 chèk nan leta, di kilè l ban m chèk pa l la. M poko wè kote l pran chèk la. Anben mwen m gen sousi chèk m touche nan ministè edikasyon nasyonal. Yo peye w? Yo peye m. Di ke konya ked lè konya pral prezante m kòm m pa ka genyen 2 chèk nan leta, lòt chèk la pou se poukisa l kenbe li pa ban mwen l? An se kenbe l kenbe l. Kenbe l kenbe l. M konprann. Kenbe l kenbe l. Donk ou kenbe Kedlè tou? M kenbe Kedlè tou. Pase banm di w yon bagay, fòk Kedlè te vòlè chèk pa m yo pou m te konn ki moun Kedlè te ye, malgre. Men tout tan w ap di l vòlè chèk yo pa janm kwè. Kisa wap mande pou yo fè misye la? Bon, se pa mwen kap mande se sosyete a ki pou mete misye mizapa Kedlè pa gon stati sosyal poul ta pale nan non pèp la nan non peyi a paske si Kedlè mwen menm m pa vin defann pou kidnapin Kedlè sa se li menm avèk vil m pa vin defann lajan lot moun yo y volè mwen m vin defann dezan travay mwen kedlè fèm travay y pa peye Wap mande touche. Map mande touche si kedlè estime ke m travay y pa peye m y panse se lanmò l ka ban mwen menm zonbi map kontinye batè avèl paske m son anmèdan menm nan lanmò. Sa vle di viv ketdè. Bon si misye tuye Jeff Augustin. Koman? Nan la tuye Jeff Augustin. Non bon. Augustin non monchè. Non frè e neve l. Se bay serye map di. Neve li wi. E bay serye map di w. Non men wap mouri tou monchè. Non non non okontrè si m te fè silans m tap mouri deja. Peyi a konnen ketdè. Kounya banm abòde w lòt kesyon. Eske w pa panse sa w fè a ou trayi ketdè? M pa trayi ketdè. Koman moun trayi moun kedlè trayim i fèm travay i pa pem eske yo pa palman pa peyel. Palman ap peyel. E mèt ga Koman w tap konprann ke jodia ou kenbem nan bous ou kisa w tap pre ki premye mo w tap di. Wap vòlem menm. Non yon jenn gason tankou fò ta chache travay pou fè bon m chache travay kedlè pa peyem an nou serye. Kedlè pa peyem. Wap dim off the record reprezantan kedlè nan dwès la. Koman? Wap dim lè w fin fè emisyon wa dim non moun nan. Non wi. Apre emisyon wa dim non moun nan. M pap di moun nan. M pap di non moun nan. Pa gen pwoblèm, pa gen pwoblèm. Ok. Ou konprann m pap janm di w non moun nan. Ok. E banm di w yon bagay. Sa map di a, si Val te vle Mèt Val te ka di w sa. Se pa kon m divize avèk Kedlè m te di Val men kisa Kedlè fè l ap fè m fè kont ou menm mande Val si l pa di w sa. Val te konnen? Val te konnen m di Val sa. M avèk Val te nan 19 la ansanm nou te konn ap pale anpil nou leswa bagay ou konprann mande l. Men kilè ou vin kwè ke sa misye ap fè a l ap endyi w an erè? Kilè? Bon se apati de chèk mwen el pwan. Sa vle di ke si m wè mwen menm kap defann misye, menm lè l koupab, menm lè l gen rezon, m tou prèt pou m defann l. Kedlè m wè se echèk mwen l pwan. Bon. Ban m di w yon bagay. An n ale pi lwen. Sa vle di m konsidere w kòm yon moun, gwoup nèg nou tout la nou te nan yon sitiyasyon. E kedla te gen dwa pa mande n tuye m men si misye te mande sa ou gen dwa pa fè sa men te gen dwa gen nan gwoup nèg yo ki te ka tuye m pou yon bagay ke m pa konnen eske w reflechi kounye a konbyen moun yo tuye konbyen moun yo endwi an erè pou yon bagay ke moun nan pa konnen eske w reflechi pou wè. Mèt ga, Vas-y, dis-moi. Kedlè pa gen moun nan ekip li ki ka menm bay moun on kout pwen pou li. Ou tande? Bon garanti sa. Tèlman l mal boule. Bon, kòman w ta konprann Bòn k ap travay kay Kedlè kite l On moun kap travay bon kap travay kay kedlè pou kitel gade al gade chen kay kedlè pou wè si pi wè si chen chen kay on malere pi gra pase kay kedlè bay serye map diw bay serye map diw bay serye map diw kedlè achte on sandal pou mwen map bay map joure kedlè kedlè achte on sandal pou 45 dola meriken pot pou mwen mako kedlè lage sou goup wi. Fè Milly tap di oh me sandal Kedlè voye pou mwen. Kedlè te banm yon chèk 25 mil goud I lage sou gwoup la men I pa di pouki te ban mwen. Se la m bezwen dcpj Kedlè te banm yon chèk 25 mil goud pou m tal nan Nòdwès. Sa w tal fè? A monchè ou pa dcpj monchè. Oh eskize m. Ou konprann? I fè li bwoke 5 mil goud, i ban m yon chèk 25 mil goud, yon chèk kach, chèk kach e li te dwe 25 mil goud pou m ale nan Nòdwès, pou m al nan Nòdwès, al mache avèk machin li. Kisa w di la a? M t al pote 3 kès mozayik. 3 kès mozayik m t al pote. Kounye a, lè m ap pete kòk avèk Kedlè sou gwoup, i bay yon sèten. Jonathan petit homme kopi chèk la lage sou gwoup senp san eksplikasyon eben m bezwen pou dcpj rele Kenny mwen ni Kedler pou mande chèk 25 mil goud Kedler te lage sou chèk la pou m di ki kote ki ki e 3 kès mozaik Mday pote pou li yo Non li pa 3 kès mozaik Mozaik yo te ye monchè de wè m di w Ou ate fye pou mwen. ou met konkli pou kont ou. Bon, m ap di tout moun Nòdwès k ap tande m, k ap gade m la, sa k ap pase jodi a se pa li m ta vle, men kòm senatè Kedlè pa respekte tèt li, sa k fè sa rive la. Petèt moun Pòtoprens de nouvo de sa m ap pale a men nou tout konnen l deja. E mwen m di Kedlè Ogisten li pap janm alèz nan vi l lè chak fwa l sonje ti Snoy Edwal fè travay 2 zan l pa peye l. Ou s on vis prezidan asanble nasyonal Kedlè. M ta renmen konnen senatè Kedlè ki mòd konpòteman w kisa w ap kite kòm eritaj pou s inik ti fi w ke w genyen an. Ou se ou fè dwa kedlè on nèg ki di w vòlè sa w ta gen pou ta fè w ta rele lajistis men sèl bagay map di w kedlè telefòn mwen an la li pa pèdi ou mèt voye pran l men nimewo a ap toujou m konnen nimewo a nan tèt ou mèt voye vòlè pa yo vin pran l nan men m men on lè dcpj ap bezwen nimewo m m bezwen. Pou moun Nòdwès al gade kay Kedlè fè pandan dezan. Kedlè se nan yon ti chanm kay nan 19 li te anfèmye pou 7 mil dola wi. Ki te gen yon ti televizyon 18 san 4 anndan l wi. Jodi al gade kay Kedlè genyen Vivi Michel. Al gade. Mande Gary Kedlè gon mo on Nissan gwo figi motèl kraze mandel ki kote motè a te kraze eske se te nan misyon pal man motè a te kraze eske se nan menl li ta kraze an tèm de konklizyon mèsi pou tout moun nòdwès tout moun peyi a ki tap tandem jodia map mande nou solidarite nou pou kedlè ogisten genyen tout privilèj i gon imilite i ka kidnapè I gen imilite i ka vòlè chèk moun mwen menm m pa gen imilite ke kedlè peye m lajan m m te travay pou li a si non keked map di w sa sensèman si w pa gentan tiye m map tounen nan nòdwès avèk tout senatè w la w paka met pye nan nòdwès ou konn kòman m te fè eleksyon pou ou kedlè. M tap al bat ou senatè kedlè anndan legliz katolik la se pitit mwen kman ki dim non m tap bat ou tout gro nèg wap fè yo pa peyem se paske w pòtoprens lè w nan depatman nòdwès keked wap peyem wap peyem ou tande kedlè si wap mache vòlè tout kote ou pa bout Bon ou bout nan tris non Edwa. Bagay kòm sa pa di w anyen. Ou fè tout yon syèk pou non w ap drive nan fatra. Men se paske pa gen CNE ki fè w sou moun toujou ki fè w anndan palman. Mèsi. Trè byen. Mèsi bokou. Mwen etone. Mwen pa konn tis non. M pat konnen tou si Kedler te fon montaj sou mwen. Sa vle di menm jan Jovenel mouri a pou mozayik li te pote al nan Nòdwès la. Yo toujou di palman an se yon repè ki gen ladan l de moun ki pa serye. Ou pa bezwen tann Tisnò deyò radyo a non. Tèlman l te gen bagay pou l te di, m gentan fè l ale. Ou pap jwenn li pou tiye l devan radyo a. Paske lè l fin pale avè m, menm si l di l pa ka mouri, m konn asasen yo ka tande l, e ke asasen yo ka tann li. Pa tann li pase ti sno ale. Bon, mwen menm, ou ka vin tann mwen, men m deja pare deja, Mete Léon Charles okouran, mete kominote entènasyonal la okouran, mete polisye ki se zanmi m okouran. Kedlaire. Si se te yon bon peyi yo ta destitye w. Si se te yon bon peyi, yo ta destitye w. map pale de ou male.